Nan espas yon semèn, 10 polisye mouri. Yè, nan Lyankou, frèze sè byeneme, bandi fè 3 atak sou polisye yo. E nan 3 zyèm atak la, Yo arive tiye 6 polisye. Lè wap gade kadav gason sa yo ki kouche, hay manman. Dlo pa ka pa soti nan je ou non. Imaj yo tris. Lè map gade kadav yo pèp ayisyen, mwen panse ak 5 moun. E m di tèt mwen, pa twò lontan, gon gè ki pral deklannche nan peyi Dayiti. Kesyon k ap poze, kiyès ki dèyè krim sa yo? Kiyès k ap pwofite de krim sa yo? Poukisa se konsa polisye ap tonbe? M pral ba w detay. E m pral esplike w tou nan bon ti mamit, a ki lè? Chak atak sa yo fèt e kòman mesye yo arive pran polisye yo? Rete la, m pral ba ou detay. Avan menm nou detaye pou ou, Premye Minis Ariel Henry al patisipe nan setyèm somè CELAC nan peyi Ajantin. Nan yon tweet Primati yo fè, ebyen yo fè konnen ke Premye minis la rankontre ansanm avèk prezidan Ajantin nan. Men, m ap gade moun yo prezante pou prezidan Ajantin nan, m wè se pa li. M vin ap poze tèt mwen yon kesyon, èske premye minis la gen yon pwoblèm ak prezidan? Kòm etandone, non l site nan touye prezidan Jovenel Moïse. Traka pou lave kay te pa piti ditou. Rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye? Ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou, mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mèsi paske ou like. Mèsi paske ou abone. Mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fèk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont. E kont sa ki se te, M pa pikan, men depi ou pile m, ou bwete. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pou. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Papa m gen 12 zanfan, men lè w gade dezyèm nan, li sanble a dènye pitit la. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Efektivman, medam matmwazèl e mesye, se zanmi pa w, Fouco ankò yon lòt fwa, ki rantre lakay ou. Donk, pèp ayisyen yè, ankò yon lòt fwa, 6 polisye pèdi lavi yo nan departeman Latibonit. Kite m eksplike w. Selon enfòmasyon direksyon depatmantal Latibonit bay, 2 polisye blese. 6 bandi nan gang Savye mouri nan yon atak bandi kont komisarya Lyankou. Komisarya Lyankou sibi 3 atak bandi jounen mèkredi 25 janvye 2023 a. Premye atak la fèt bonè nan maten a 7 tè nan lokalite Moro. 3 bandi tonbe, yo repliye ak kadav yo nan baz Savyen. Batay sa a pèp ayisyen ki te dire inèdtan 45 minit. Dezyèm atak la fèt bò 10 zè. Yo pran yon lòt echèk. Yo kouri kite yon kanntè yo te ladan l, machin sa sou kontwòl lapolis, yo repliye ankò, batay sa te dire 20 minit. Twazyèm atak la frèzesè byeneme, li fèt a 11 è 18 ak plis ranfò. Yo atake sou 2 fwon. Batay sa dire 2 zèdtan 26 minit. Gen 2 polisye ki blese, 3 bandi tonbe ankò. Lapolis pèdi 2 machin pandan polisye yo tap atake. Premye eleman yo rapòte ke bal ki blese polisye yo se kalib 9 milimèt ke moun nan popilasyon Lyankou tap apiye bandi yo ta tire polisye yo nan do pandan yo ap konbat bandi ki te anfas yo. Lapolis Latibonit ap prepare yon kontofansiv pou deloje bandi Savyen yo nan yon tan ki pa long. Lapolis pwomèt lòt kominikasyon sou tout evolisyon sitiyasyon nan Lyankou. Direksyon depatmantal la felisite kouraj ak detèminasyon polisye yo nan lit kont bandi nan Latibonit. Nou kapab raple nou, nan lane ki te pase yo, Lapolis te mennen yon kokennchenn operasyon nan zòn Savyen. Yo ta pral mete yon gwo chèf gang atè ki se Odma. Men medam matmwazèl e mesye, nan moman Odma te santi l an feblès, te santi bagay la ap difisil de jou an jou pou li, Li pa t fè ni de, ni twa deklarasyon. Li te fè konnen, si l ka nan pozisyon sa, si l ka nan kenbe zam, se pa lòt moun ki fè l sa, se depite pwofàn. Nou kapab raple nou deklarasyon sa. Se li menm ki ba li zam paske se mekanisyen l te ye. Nan jou pase yo, Vitelòm bò kote pa l, asasinen 4 polisye. Aprè asasina sa, ou pral jwenn André Michel, alye Vitelòm, zanmi Vitelòm, li menm ki kreye Vitelòm ki mete l nan nivo l ye a, li menm ki fè Vitelòm vin pran ekstansyon sa nan larepiblik, li menm ki soutni Vitelòm. Lè lapolis te depoze lapat sou li fè libere Vitelòm. Ebyen, apre 4 polisye fin pèdi lavi yo, kisa ki pral pase frèzesè byeneme? Li pral fè konnen. Pou nou mete sekirite nan peyi a, lentènasyonal pran responsabilite w, voye yon twoup militè vin touye gang yo pou nou. Kiyès ki gang? moun yo te fin kreye. Moun yo t ap libere pou sitwayen nan jou pase yo lè lapolis t ap mare yo. Sa fè m mal, sa fè m tris jounen jodi a pou m wè kòman polisye ap tonbe e pou m wè yon ti vakabon tankou André Michel pou lapolis ap sekirize l. Sa fè tris frè e sè byen eme. Poum wè moun sa gen polisye dèyèl apre sak fin pase la a. E polisye yo kitem di nou bagay. Nan jou pase yo mte pale nou. Mdi anpil polisye pral tonbe. Nèg yo pral masakre polisye. Nèg yo pral ranfose group gang yo. Paske fòk polisye yo mouri menm pou ke yo jistifye entèvansyon militè. Se pou yo, yo pral rabese nou pou fè nou konprann ke nou pa itil anyen, nou pa vo anyen, nou pa gen kouraj pou nou fon mèrd nan la repiblik pou yo ka jwenn entèvansyon militè. Paske se yo menm ki mete gang yo nan nivo sa a. Fòk yo jwenn yon mwayen pou yo detui gang yo. E nan jou pase yo kiyès yo te akize nan dosye gang, yo te di ou se Jovenel Moïse ki kreye gang yo. Jiska prezan pèp ayisyen poko janm gon nèg non ki ka kanpe k di konsa yo gen prèv kote Jovenel Moïse tap pase nan machin li a pil gali li pral bay yon baz. Jamè! Jamè! Jiska prezan poko gen youn nan kad ou konsa Jovenel Moïse te pale avèk yon chèf de gang nan telefòn. Jamè. M poko jwenn yon koze konsa. Bon, si w jwenn w a fè m konnen. Pou Ayiti gen sekirite gon seri de politisyen tèt yo k ap mal panse tout lasentjounen, yo sipoze dekole ansanm avè dèyè yo. Avan menm entèvansyon militè sa lapolis gon operasyon w bezwen fè. Ou bezwen fon operasyon sou nèg kap fè w fè kòve. Ou bezwen fè operasyon son seri de politisyen, son seri de òm dafè nan peyi a, tout la sent jounen ki pran tan yo, ki pran plezi yo, destabilize, finanse gang, aprè sa lage w nan pwoblèm ou menm. Konbyen fanmiy ki detui? Konbyen papa kap viv san pitit yo? Yo menm, yo ap vòlè nan leta, yo ap finanse gang, yo ranmase tout fanmi yo, yo al kache yo aletranje, men ou menm ki kote w gen pou ale ansanm avè fanmi pa w la? Lè w se papa depi 6 zè nan maten ou gon bòt nan pye w, ou gon kagoul nan vizaj ou. W ap rele lakay w ap mande kòman sa ye, ou konnen sitiyasyon an pa bon. Ti bouda monnen yo ap ba ou a, li pa itil on mèrd. Anba mizè lè w resi mawon grenn vakabon, ou mete l on kote, gon senatè, gon depite, gon politisyen, gon militan k debake, li di w libere l, paske s on militan l ye. Epi aprè sa? Se militan sa a kap met bal nan tèt frè ou kap kite ti bebe 3 mwa? Ki avni timoun sa a nan peyi Dayiti aktyèlman la? Se militan sa kap mete bal nan tèt yon sè ou, yon frè ou ki kite timoun 3 mwa, ki kite timoun 6 mwa, ki kite 3, 4 pitit? La police fò sispann fè kòve nan lavi w. Ou pa k ap fè kòve toujou. Anpil nan nou se sekirite senatè, anpil nan nou se sekirite depite. Pa tann se lè kadav la rive devan pòt ou pou w ap kriye. Pa tann maladi a frape pòt ou. Men si vwazen an atake. Mete w bò kote rès vwazinaj yo. Fè yo konprann nesesite pou nou met pye n nan dlo. Ou genlè pa konprann ke w mouri deja. Lapolis, ou mouri deja, fòk ou pa pè santi. M pa di nou yo pral asasine nou. Yo pral elimine nou pa pil e pa pakèt. Kisa k pase pou ke. Yon gwoup bandi tèlman santi devan yo plen men yo pou y ap atake yon komisarya twa fwa pèp ayisyen yon sèl jounen. Twa fwa! Yo atake yo viktim yo ale, yo atake yo viktim yo ale, yo atake yo viktim yo retounen ankò. Epi sa w tande a, yo tiye 6 polisye, yo te gen yon misyon spesyal pou nou. Donk, nou menm, nou pa ka chita anba ap fè kòve. Gon revolisyon ki pou fèt andedan lapolis la pou fè politisyen respekte nou, pou n sispann fè kòve nan lavi nou. Gon seri de nèg ki pa mande pou n ap sekirize yo apre sa yo sot fè. Ou pa ka polisye pou san respè. Ou pa ka polisye pou ti banben, pou ti bandi, zèl sapat, santi pise ap pase men nan figi ou. Ap met kadav ou kouche atè pou yo ap filme ou, yo ap di ou men ti vakabon. Men se kwa listwar? Bagay la pa ka kontinye konsa mesye. Nèg ki mèt bandi yo, nou konnen yo, mache lakay yo, di yo sispann fè nou fè kòve. Nèg ki fè yo ap imilye nou konsa, mache lakay yo, di yo sispann fè nou fè kòve, paske depi nou koupe tèt koulèv la, n ap fasil pou n gen de bounda. Men si se nan bouda a n ap batay, se kè a n ap batay pou nou kenbe nou fè kòve. Paske long, yo gen taktik, yo ap woule kò yo, yo ka pike nou. Lapolis li lè li tan pou n rezoud pwoblèm sa a depi an amon. Dosye bandi k ap pouse tout kote a. On sèl grenn nèg gen nenpòt twa kat baz gang sou kontwòl li. Ebyen ou kenbe mèt gang nan, ou ba l sa l merite. E imedyatman, ti banben anba wè Ou kenbe met l ou ba li sa l merite. Ebyen m pa kache di w. L ap lage zam nan atè l ap pete kouri. Paske depi w gen kapasite pou pran moun k ap bay zam k ap bay bal la, pa gen baz ankò. Pa gen baz ankò pèp ayisyen. Depi w kenbe moun sa pa gen baz ankò. Kisa w pral mete nan zam nan pou tire? Grenn sèl? Eksplike. Epi tou, gon seri de nèg nan ladwàn k ap bay zam, k ap bay bal pase. Fè yon jan ansanm avè yo tou. Nou pa k ap fè kòve. Paske lè w ap touche 17 mil goud, lè w ap touche 20 mil goud, kisa w pral ka fè ansanm avè l? Kote wap ka kouri kite peyi a? Ki kote wap ka leve madanm ou wal metel yon lot kote poul pa viktim? Banm ti limyè. Sin rete nap plenyen, sitiyasyon an se konplike lap vin pi konplike pou nou. Donk si nou pa batay pou nou fè lonè nou, se nou kap wèl. Pou Frantz Elbé te fè lonè l, kisa l te fè li menm? Li asosye ansanm avèk Vitelòm, e Vitelòm di w li gen fantom nan kòtèj DG Lapolis. Donk, ou kapab konprann, apre yo fin kreye gang yo, jan ke m t ap esplike nou yè, gang yo gen yon enpòtans kapital nan zye politisyen yo. Yo bezwen gang yo pou yo ranvèse yon pouvwa. Jounen jodi a depi se nèg ki tap fè pwomosyon pou gang, depi se pastè, depi se politisyen ki tap di konsa, gang yo rejwenn mwen poum touye Jovenel Moïse, ou sipoze pase pran yo dabò wi. Pase se yo k mete w nan sitiyasyon sa wi. Lè lè yo kanpe nan laprès yo di gang rejwenn nan, se kè yo pa kakemè ankò wi. Se telman yo gentan mete bagay nan men bandi yo wi. M toujou tande plenyen la polis mèg mwayen men m pa janm tande bandi yo ap plenyen non. W ap gade bandi kap ki kouche son prela katouch. W ap gade bandi kap filme malèt doum bout sak katouch. Kot yo jwenn yo? Kot yo pase? Se otorite yo wi. Se moun kap panse pou sekirite yo. Se moun kap voye yo al nan operasyon ansanm avek moun sa yo wi. Yo rann ou fèb. Yo detwi ou. Yo rann ou vilnerab an fas yon ekip bann kriminèl yo fin kreye ankò. Tande byen lapolis. Se pa tout jounen. Nou kapab espere entèvansyon militè. Gon w kafou k ap rive. Chak peyi kapab gen pwoblèm pa yo. Li ka difisil pou yo deplase yon twoup militè vini nan peyi Dayiti. Men sonje, dabò, ou menm ou gen responsabilite pou pwoteje ak sèvi. Donk, si w kite ti banben ap pase dwèt nan bouch ou, ap imilye w, fè w san respè, Ebyen, y ap fini ansanm avè w pi rèd toujou. E se pa pou san rezon ou wè yo detui lapolis. Se pa pou san rezon ou wè nonm ki rele Pyè Esperans lan pa sispann pwoteje gang. Li toujou nan nan prizon yo, pase a chak moun yo arete, chak moun ki ogmante nan prizon an, son lajan anplis li fè. Se pa pou san rezon ou wè li tap sipòte Fantom 509 nan jou pase yo. Se pa pou san rezon. Donk, lè yon nonm chwazi sipòte Fantom 509, tandiske anbasad amerikèn mete nòt deyò di w konsa, son gwoup teworis, yon gwoup kriminèl. Epi a chak fwa lapolis pral fè operasyon, polisye yo twouve yo nan sitiyasyon ki difisil, yo pa ka vide bandi a atè, gen de bagay yo pa ka fè paske Pyè Esperan sa ekri rapò sou yo. Yo demoralize lapolis, rann li fèb devan bandi yo. Donk. Gon seri de virus nan la repiblik, gon seri de chenpanze politik, gon seri de ravèt òm dafè, si nou pa batay pou n mete fen nan karyè yo, ebyen m pa kache di nou, yo ap fin touye nou tout. Paske se yo menm ki fin kreye gang yo ankò, apre sa pou yo fè nou fè kòve. Pou yo jwenn entèvansyon militè, yo pral masakre nou pa pil e pa pakèt. Yo pral detwi fanmi nou pa pil e pa pakèt. Jis pou yo kapab twouve sa yo bezwen. Paske lè yo fin kreye gang yo, yo konnen kòman yo te vide zam. Yo konnen kòman yo te vide bal. Yo konnen kòman yo te enstwi yo. Yo konnen kòman yo te ede yo, kòman yo te pale ansanm avè yo, ki asirans yo te ba yo. Detwi yo pap osi fasil. Donk, kounye a la a. pou yo jistifye entèvansyon militè, olye yo ranfòse lapolis, olye yo mande yon asistans teknik, yo ap toujou batay pou pa genyen materyèl, yo ap toujou batay pou rete nan nivo mizerab ou ye a, yo ap toujou batay pou yo pa mòdènize lapolis, paske si yo mete lapolis nan yon nivo, lapolis ap gen kontwòl gang yo, yo pa vle w gen kontwòl gang yo. Paske gang yo son zouti enpòtan li ye pou yo. Yo pa vle w gen kontwòl yo. E ou kapab wè, a chak lapolis fin fon atak nan yon baz bandi pèp ayisyen, li touye yon ekip bandi. Lè ke polisye yo ap retounen pou yo al fin netwaye baz nèt, ou tande gon diskisyon k pete. Oubyen nèg yo fon jan yo kase yon prizon pou yo ba yo okipasyon, kite rès bandi yo la. Atò, pou Odma fin mou yon kote, epi pou baz Gran Grif kontinye ap fè aktyalite konsa, gon pwoblèm. E ou kapab wè frèzesè byeneme, nan epòk Leon Charles, divès operasyon te fèt nan divès baz, men pandan Konpè Elbe la, di m konbyen operasyon ki fèt nan vilaj? Ban m ti limyè pou m konprann. A chak fwa mesye politisyen, mesye òm dafè, moun dwa zime yo santi ke lapolis ap avanse, lapolis pran konfyans, l ap atake yon seri de baz gang, ebyen kisa yo fè, yo aranje yo, yo kase yon prizon. Donk depi yo kase prizon an, pa bliye bagay yo p anpil, donk kote operasyon sa ta pral fèt la, yo oblije fè bak pou yo al ranmase prizonye mete yon kote. Donk gon seri de moun, ou menm polisye, gon seri de moun k ap fè w fè kòve, gon seri de moun k ap fè w vire tou won tankou sentiwon san bouk, Nan senti bandi Moun sa yo Kap reflechi konsa ou sipoze mete yo yon kote tou Nou konnen yo Nou fè fas ansanm avè yo Nou konnen senatè Nou konnen depite yo Dèfwa se nou menm ankò yo konn voye nan baz gang yo Pou al sèvi yo Donk moun sa yo, tèt sa yo kap mal reflechi, si n pa retire tèt sa nan kò sa, kò a ka bon men tèt la ap mal reflechi pou la repiblik nou pa retire tèt la mete yon kote tou, se kòve nap fè. Se lave men si atè. Paske pou yo pran pouvwa. Yo di gang yo rejwenn nou. Men kou yo fin pran pouvwa, yo kòmanse asasinen polisye pou jistifye entèvansyon militè. Men fò n mete nou sou men nou. 37 lane pa 37 jou. Se tout la sent jounen jan de betiz sa ap repete nan peyi Dayiti. Fò n kòmanse konprann kòman nèg yo itilize nou. A mwens ke nou sou ekip bann ti visye, nou pa gen nen nan figi nou. Nou pa deside pou ke nou gen respè nan peyi sa tou. Paske se tris, se grav pou wap gade kòman bandi ap imilye kadav polisye men se kwa listwa? Se fòs legal ou ye? Ti bandi pa kab ranse ansanm avè nou konsa. Donk moun ki dèyè gang nan, otorite ki dèyè gang nan tou pase pran l tou. Fè tout fon sèl lè w fin avè yo. Yo ap sispann pran nou pou politize nou. Nap konnen nou la poun pwoteje e sèvi, nou pa la pou ke nou rantre nan lign politik pou nou fè alyans ansanm avèk gang apre sa pou yap fè gang touye nou ankò. Se menm moun ki fin kreye gang yo kap fè gang touye nou pou yo jwenn entèvansyon pase gang nan enmerde yo twòp. Apre kontrè yo te fin siy ansanm avè yo. Fò nou konprann gwa itilize gang pou pran pouvwa. Men, lè w fin rive anlè a, tande deklarasyon Vitelòm ki di w, se pa sa nou te pwomèt mwen. Zòn mwen an t ap kalm, li t ap sèl mèt e senyè, li t ap fè sa l vle. Men, apre yo fin touye prezidan, se pa sa ki fèt. Li vin tounen yon chen anraje e pa bliye fason yo te envesti nan li, fason yo te ankadre l. Li gen tan sou men l, li leve pye l. Li ranmase zam an kantite. Li ranmase katouch an kantite. Li fè kontak. Li gen gwo moun k ap rele l. Y ap finanse l. Li vin pwisan. Li vin tankou yon ti dye nan zòn pa l la. E yo konnen ki sa yo fò. Yo konnen yo pa p achte materyèl solid pou lapolis. Yo konnen yo ap batay pou pa janm fò vre. Pase si w fò, yo pap ka mennen w jan yo vle. Fò yo kite w nan yon nivo pou w toujou grangou, pou w toujou nan mizè, pou w pa ka bay pitit ou manje. Fò yo kite w nan yon nivo pou w toujou ap mache ansanm avèk yon pantalon bounda chire dekwa nenpòt ti bouda monnen, nenpòt mil dola yo lage nan men w, Ebyen pou prè pou al riske lavi ou pou fè nenpòt vye djòb sal pou yo epi pou yo menm yo kontinye ansanm avèk chwal politik yo yo ap galonnen nan savann nan sou do ou. Kòman ou te ka konprann nan yon peyi mesye nèg yo tèlman pa trete lapolis byen pou polisye aksepte rantre nan konplo pou touye yon prezidan pou mil dola ameriken? E pou mil dola ameriken wi yo vann prezidan pèp ayisyen. Polis yo wè ki nan prizyon. E mil dola ame, mil dola, mil dola yo resevwa. Pou kite baryè lib pou mèsenè yo pase pou yo antre anndan kay prezidan. Katreven mil dola pou katreven polisye yo. Eske ou konprann? Byen ke polisye sa yo tou, yo san respè pou peyi yo. Yo trayi tèt yo. Yo dezobeyi ansanm avèk sèman yo te fè. Paske pwoteje yon prezidan, pwoteje peyi w sa pa gen pri. Trèt ou ye, yon trèt nasyonal ou ye. Men frè e sè byeneme fò konprann mannigèt politisyen yo. Donk lapolis, ou kapab ede peyi a. Ou kapab ede popilasyon an retounen jwenn konfyans. Ou kapab ede popilasyon an debarase l ansanm avèk yon ekip ravèt politik tout la sent jounen k ap bay pwoblèm nan peyi a. Yon seri ravèt politik ki fin mache tout kote nan tout baz sou tout pil nèt. Di gang yo rejwenn nou. Apre sa, yo itilize menm gang sa yo pou elimine w yon fason pou yo kapab jwenn entèvansyon militè. Antouka, malè avèti pa touye kokobe. Se mèt kò ki veye kò. Si w mouri deja, ou pa gen dwa pè santi. Si w vle viv, ebyen se batay pou batay. Akwabon! Pou ap viv mon pa itil anyen sou latè. A kwa bon pou ke bon zam nan menw antanke polisye mon san respè kew fizye tèt ou ansanm avèl. A kwa bon pou ke bon zam nan menw pou ap sekirize Andre Michel ki tap di gang rejwenn ki tap finanse gang kanpe dèyè barikad se li k avniw. Epi wap gade konfrè w kap tonbe anba menm men gang sa a li tap defann nan jou pase yo. A kwa bon pou wap pwoteje on seri de politisyen bandi ap denonse, di yo konsa, se yo menm ki mete yo nan sitiyasyon, se yo menm ki fè yo vin kriminèl. Mesye, gen benediksyon wi. Men kòman yo bay benediksyon nan legliz Twa Lakay. Ann gad videyo sa. Ti kalòt nan tèt. Benediksyon. Pach, pach, pach. Retire movèz espri. Ala traka papa. Se ti kalòt nèg ap pran nan tèt. Ti kalòt pèp ayisyen. Gade betiz! Se sèl nan legliz nou a yo ou ap wè, ou pap janm wèl nan legliz blan. Ki blan k pral aksepte yon nèg ap vin pach pach ti kalòt konsa nan tèt li. Frèz e sè byen eme jan wap gade imaj sa a se premye minis Ariel Henry. E byen nan yon twit primati yo fè, primati fè konnen premye minis lan doktè Ariel Henry, te rankontre ansanm avèk prezidan Arjantin, Mesye Alberto Fernandez, nan okazyon setyèm somè CELAC nan Bwenozè. Se mesye sa k prezidan Ajantin nan silvouplè? Eske se mesye sa ki prezidan Ajantin? Gade drapo ki devan mesye a dim eske se drapo ajantin. Non ou wè la Ariel gon pwoblèm a prezidan menm. Byen kontan ase li te ka fin kenbe men prezidan epi sa w tande aprè. Ou tande kout fil te pase li menm ansanm avè Badio epi prezidan pa vini. A ato pou yon premye minis deplase mesye. Moun ki akonpanye premye minis la, youn pa konn prezidan peyi a. Youn pa konn prezidan peyi a. Ata pou primati pran sanl li pran tanl li pou yon betiz konsa. Bon, kite m di nou, nan mwa desanm ki sot pase a la, nan yon peyi ki rele Katar, Ajantin chanpyon. Koup di mond. Drapo Ajantin te fè kenken nan peyi Dayiti. Sou tout medya sosyal yo net. Le mond tap pale de l'Ajantin. Le mond ta pale de Messi. A tò. Ariel pa t janm fè konesans ansanm avè drapo Ajantin. Mesye dam nan primati yo pa t janm fè konesans a drapo Lajantin. Ou pral nan yon peyi mezanmi menm prezidan ou pa konnen. Ou kontra yon moun, m pa konnen pou pra pou fon foto ansanm avè l epi w di w kontra prezidan peyi a. Ha ha eeyy adjee lavi sa o. Adjee lavi. Ayisyen nou genlè deven pase franchman. Epi primati pa wont li poste sa apre sa l kouri lefase l. Poukisa w kouri efase l? Ha ha. Mesye yo bliye si screenshot egziste. Non n pat bezwen kouri vazil poukisa bon l pre kontra li re kontra prezidan se tris se tris sa vle di nou telman ap travay san kanpe nan la repiblik prezi premye minis la ap soti li prale nan yon peyi menm prepare nou pa prepare ebyen nan somè a men kisa kap fèt men sa konn abitye fèt se setyèm nou pral patisipe ebyen men sa nap mande Kòm nou konnen la chine vrèman wè sa m di w la kanpe dèyè CELAC fò nou menm nou wè kòman nou te kapab benefisye yon ti bagay tou men si premye minis lan rive menm prezidan l pa konnen li chache yon moun epi l klap li fon voto paske nan amerik la pase pran karayib la pèp ayisyen chaje drapo ki ble blan. Depi drapo a bleu blanc sa pa vle di lajantin pou sa. Epi bleu ajantin nan pa fonse konsa. Son bleu ciel epi gon soley ladan. Men premye minis un peu de sens de l'humour. Je comprends rien. Primati yo twite kareman. Wi premye minis te rankontre ansanm avek prezidan ajantin. Ki kote ki bò? Ki bò ki kote? Ala traka wi pou lave kay tè mesye. Epi yo kanpe byen serye yo fè foto. Ou konn sa m santi pèp ayisyen kite m eksplike w. Gon seri de nèg ki konn kite peyi dayiti di w yo soti yo al fè toune nan tèl peyi, yo al rankontre ansanm avèk tèl dirijan. Manti non. Pase si Ariel ka rive nan peyi ajantin pou se mesye sa l prezante nou kòm prezidan ajantin. Gon seri de nèg politisyen ki konn dou yo soti, yo al agoch, yo al adwat, sa k pase? Lè yo rive nan peyi moun yo, yo chita nan ti chanm kay epi yo fè foto, yo bwè règ bwè yo epi yo retounen, lè yo retounen yo vin devan popilasyon yo di w, nou te pase nan tèl peyi, nou te rankontre avèk tèl dirijan, tèl dirijan manti. Ayiti Ariel ka ban nou sa nou wè, lè w tande yo soti, yo al patisipe nan yon bagay, se pa anyen k serye yo al regle dè mòn nan. Antouka pèp ayisyen. Si nap kontinye kite ti vakabon, ti vòlè, ti delenkan, ti kidnapè, ti asasen ap deside pou nou, kafe nou deja kou lakba. Antouka, lagè avèti. Pa touye kokobe, mwen toujou di nou sa. Frèzesè byeneme, bagay yo ekstrèmeman konplike nan peyi Lèzetazini. FBI arete anviwon 25 moun ki fè pati de yon rezo k ap bay fo diplòm enfimyè. Pami moun sa yo, genyen Joana Napoleon. Donk, frè e sè byeneme, n ap sinyale ke dosye Joana sa t ap pale depi byen lontan. E nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye lamedsin, Lèzetazini pa jwe nan dosye sa. Pa jwe nan dosye sa. Atò, yon gwoup moun ou pran san w pran tan w epi ou chita la, fè fo diplòm. E chak fo diplòm yo fè pou yon moun, li koute ant 10 a 17 mil dola. Konbyen moun ou voye yo al touye? Ou son kriminèl? Bon. Frèz e sè byeneme rete konekte, nenpòt update ki genyen sou dosye sa, nap toujou la pou nou enfòmew. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Gade video sa ansanm avèm. Men avan, m toujou di matant mwen lè lap voye rad pou ti medam yo, pa voye rad pou tontonm nan mitan rad timoun yo. Voye rad timoun yo apa, menm si w pran ti tan, fè malèt rad pou mesye a apa. I pa tande pèp ayisyen. Nan voye rad pou timoun yo ansanm avèk rad mesye a gad sak pase tontonm. Men kòman m wè tontonm ap mache nan lari a yè. Gad videyo a. Èske w wè? Èske w konprann matant? M pale w ou pa vle konprann. Men mesye a kounye a nan lari. Yo talè yo kenbe mesye a yo vyole l. Men men kòman l ye tande. Men pantalon l met sou li. Pase l pa konprann anyen nan anyen. Rad pou li, li ouvè malèt e li granmoun, li bay sa sa l vle epi l pran l menm. Men, men sa k sou li. Lè m di w sa w panse, se vle m pa vle ou bay mari w rad oubyen pran swen pitit ou. Se yon konsèy m de ba w ebyen men egzanp lan. Antouka! Frè se sè byeneme jan n toujou renmen di l, Ayiti diktature se la pèl dè zanti, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete ki vivra vè ra, ki moura kaka ra. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Fouco. N ap kwaze nan lòt videyo. Orevwar a la pwochèn. Bizou bizou one love.